Bonjou sa pral depan de nan kilè wap gade video sa a, jodi a m fè video sa a pou m pale w de Frè Gab ki fèk soti yon mizik la a ki se Linèt Nwa Linèt Nwa a se yon mizik Frè Gab soti kote lap pale de vi l, lap pale de kijan li vin fè ap sèvi avèk linèt nwa a sak fè tout legliz, tout lè lap marye, tout kote l prale li oblije met yon linèt nwa nan je l gen anpil moun ki te ta kulpabilize l, gen anpil moun ki ta pale mal de li ki te di se ka ougan l te konn ale m te menm wè yon youtubè ki te fè yon video. Kote li tap pale de se ka yon gran frè kap travay pou li te ka fè it ki fè li malad nan je a. Tandiske frè kap esplike nou byen nan mizik sa kijan li fè vin malad nan je. Si se premye fwa ou pase chanèl sa make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan videyo nou ke nou gen pou nou lage. Nou pral antre dirèkteman nan videyo a. Avan nou esplike ou kijan frè Gab fè malad nan je a, nou pral esplike ou kòman anfans frè Gab te ye. Frè Gab se sèl pitit manman l, manman l ak papa l. Manman l ak papa l te gen difikilte pou yo te fè timoun. Men alafen yo te vin fè Frè Gab. Men depi lè yo fin fè Frè Gab la, Frè Gab kòmanse malad depi l tou piti, l ap soufri maladi. E se sa a ki vin rive avèk pwoblèm li l genyen nan zye a. N ap fè w konnen frè Gab te kalifye tèt li kòm yon timoun ki vagabon anpil, ki te konn fè anpil de zot. E kòm se sèl pitit paran l te genyen, paran l te toujou kwè ke se yon ti sen l ye e li pa konn nan anyen bon. Se konsa paran l te pran l paske yo te wè se sèl timoun nan yo genyen, yo te ap dodote. Men frè Gab vin esplike nou kijan li fè vin gen pwoblèm nan zye. Malgre anpil moun te gentan ap kilpabilize l, di se bòz l ap fè, koz gen anpil moun k ap di ke li bay zye l nan Dja pou li ka gen kò pou li ka fè yit men frè gab resi pale de je a e wap vrèman tris lè w fin tande kijan frè gab fè malad nan je sa ebyen frè gab te fèt depi lèl tou piti li kòmanse gen pwoblèm nan je a depi lèl ti bebe yon je l kòmanse chanje koulè lè yon je l ap chanje koulè paranl kouri mennenl lopital e lèl rive lopital la. Doktè di l ki maladi sa li menm li pa gen tretman. Maladi sa pa gen tretman se operasyon pou yo fè rapid vit pou yo retire zye a. Se la tout kalamite frè Gab kòmanse. Frè Gab vin ri, yo oblije fè l operasyon pou l retire zye a. Frè Gab vin di konsa ke chak mwa li menm li oblije pral lopital pou l ka. Li gen difikilte pou l wè byen. E frè Gab menm fè konnen ke si w wè kounye a l ap travay mizik, l ap travay, l ap kondwi nan nuit se gras Bondye paske li menm li pa santi li menm li te ka gen kouraj pou l fè sa yo. Paske pa rapò jan zye l ye, li santi ke li menm li pa t ap ka fè bagay sa yo. Gen anpil moun ki te konn ap kilpabilize l paske li toujou a yon lèt nwa ki t ap mare menm lè, menm nan maryaj li te a yon lèt nwa, menm nan nuit kou lajounen yo wè l a yon lèt nwa. Pa gen anpil, gen anpil moun ki pa t konprann kisa frè Gab te genyen. Yon dokimantè pou l ka pale ki kote l soti, ki jan l fè rive la. Ou menm k ap gad videyo sa ou ka, si w poko gad videyo fè gab, fè k soti ak se linèt nwa ou ka kouri al gade sou chanèl li a. Epi sou Facebook li, m pa konn si l kite live la paske se te live li t ap pale de sa. Si l kite live la ou ka al gad videyo sa pou wè kote frè gab ap esplike pakou li, ki jan l fè vin moun li ye jodi a. Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa de kòmansman jiska la fen. Babay randevou a se pou yon lòt video.